Merci, m pa gen prèv pou m bay. M gen tout bagay sou sa a, pandan n ap gade a. Tout bagay mwen sou sa. M gen menm gen ex mwen ki t ap di m filme m, record mwen sou sa. M wè tout pale anpil oh. M ba nou an, m tande dam nan moun ap tag mwen, dam nan di Gòs sanzave k ap lonmen non l sou nèt la, l ba yo a onzè pou l vin a prèv, sèl moun k ap ka rele l e moun k ap ka pwouve. Chichou pa gen prèv. On sèl prèv ou ka bay pèp la, wap rele Wendy nan telefòn, wap moutre kote ke menm si l pa mare w ankò wap pale a zanmi w. Depi w fè sa, e prèv la sa. Apre sa, kisa w pral di? M pa gen anyen pou m pwouve pèsòn moun paske se te relasyon prive m. Si gon bagay pou demanti se li k ap vin demanti l. So, ann tann li. Olye ke nou rete nan pwèl mwen, si m ta gen pwèl! Ale nan pwèl pal sil ta genyen pou nou ta ensite li pale oubyen di yon bagay nan sijè sa paske mwen menm pat gen anyen poum te di ke la. Kisa kisa shishi a gen poul di ou gen yon sèl prèv yn sèl prèv kew ka moutre wap jis rele pran telefòn ou wap rele Wendy nan telefòn oubyen ou relel sou instagram andirèk Epi pou wa Wendy ap di mon ch nou pa gen pyès pwoblèm, vwala kòman sa te ye, vwala kòman sa te ye. Ou byen. E Tony mix te ba, Tony mix te ba yon pwent sou bagay la men pèsòn pa t ka konprann lè l te di se rat kay k ap manje pay kay. Granmoun se granmoun. M'en vini m'en m'en m'en pale avèk Wendy, m'en m'wè ke son movèz espri k sou li, m'pa konnen sa l te ye a. M'en m'simen sèl. Li voye sèl Li li voye al chache sèl pou li li simen sèl e li li limen lansan bagay konsa pou li chase movè zespri e pou sa m te mennen l lakay mwen paske s on granmoun granmoun l ap rele m e m ap di nou ke Wendy pa t twò oke m pa m pa vin la pou m rantre dan lè detay. E jan m te di nou an, sa se ansyen telefòn mwen ki gen tout prèv sou li. Tout bagay nèt. Tout bagay nèt sou li. Men m ap jis kite Wendy klarifye nou, mete lè pwen sou lè i, e Wendy ki gen pou l di sa l pou l di yo. M pa pral di twòp. M jis twouve ke yo sal non fanmi m ase. e sal nonm ase e m pa ka rete nan silans mwen gen anpil moun kap di m pa rete nan silans mwen paske se pa moun sa ke yo te konnen map di nou ke manman m sa ke yap rele banbou a se manman m sa ke m te pran Wendy lè li te kòmanse kouri nan apatman an lè li pa t oke. Tout moun konn sa deja. Lè li pa t oke, lè lè bagay la ap pèsekite l, l ap fè l fè tenten. Se Wendy sa mwen kouri al chèche lakay li pou m pran mennen lakay mwen. Bagay la te kòmanse pran Wendy lakay li. E Wendy, manman m pa t janm al lakay Wendy. Manman m pa t janm al lakay Wendy vin wè m kò jan jan jan nèg la te di l la nèg djòl su a jan m te di nou an nèg sa si m te jwenn li nou konn sa m t ap fè l deja Lè mwen pran Wendy lè m ale m m pa konprann m pa konprann sa k ap pase Wendy mwen jis di. E Wendy gon bagay yap fèl kem pa konprann e li gon bagay kap pèsekitel bagay la ap fèl pè m vin la avèl manmanm tap lave tèt ti nyès mwen Dora manmanm kouri poul kite tèt Dora m di non manman ou mèt kontinye lave tèt Dora. wa wa tounen aprè epi e mal jwenn Wendy lèm desann anba m di Wendy man map vin jwenn ou wi man m se granmoun li ye menm jan ak tout granmoun poukòz nou pa konnen ke tout granmoun se granmoun man m vini man m man m pale avèk Wendy man m wè ke Son w movèz espri k sou li m pa konnen sa l te ye a manman m simen sèl li voye sèl li li voye al chache sèl pou li li simen sèl e li li limen lansan bagay konsa pou li chase movèz espri e pou sa m te mennen l lakay mwen paske son granmoun granmoun ret granmoun so. Wendy ap di manman mèsi mèsi pou tout bagay An aswè Wendy dedouble manmanm rete a 2 zè du maten li pa janm al dòmi poul ka rete avèm lè Wendy pa santil ok poul ka poul ka rete avèm Mwen menm kap di manmanm ou menm. E Wendy di. M pa met dosye nou deyò pou m pa kraze karyè nou e m konnen karyè nou se sèlman sa nou genyen Bondye ba nou pou nou viv ki se bagay atis la m kite l pou nou men fò nou fò nou met kò nou trankil fò nou poze nou e sa Wendy te di. E tout nèg ki pou m fini tout nèg ki te bezwen on on shishi nan vi yo a m pa fasil m pa fasil. Pa eseye vin nan DM mwen. M pa fasil. Ok? Mwen, ban m repete pou nou. Mwen pa fasil. Sa vle di pa menm vin antre nan DM mwen pou vin fè tenten. Mwen pa fasil. Sa m te fè pou youn, m pa fè l pou lòt. Paske m pran leson. Ok? Toujou kenbe sa k nan tèt nou yo.